E bonjou bonswa, sa depan de lè ou pral gade video sa, e jan ke m toujou di l se ap toujou yon plezi pou mwen pou m vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi Dayiti. Pou pa rate okenn nan video nou yo, se pwofite abòne kounya la menm si w potko fè sa, e pa bliye aktive siy klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la. Deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne. Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm, paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi. Deja tout moun konnen ou se kòlèg. Kòlèg, nou gen chans pale avèw, kiyès ou ye? Mwen menm? Pou byen diw, m se yon gang jan tout moun konnenl lan. Men, gang nan, sa pa vle di ke m aji tankou yon imoral. Menm tout sa, tout sa m ap fè, m reyaji, m reflechi avan m aji. Paske tout sa m ap fè, m toujou reflechi avan m fè l. E, se pa, e, se pa, se pa paske m gang nan pou moun pran m pou bèt. Tankou yon moun vle di m yon bagay, di m li. Anplis tou, se pa paske m gang nan, M fè pati de gang nan pou nèg ap site non m, ap di de seri de bagay sou non m, ap fè de seri de bagay sou non m. Mwen menm, jan w sot di l la, tout moun deja konnen nou se kòlèg. Lè m met pye m sou sòl, si yon moun pa konnen se kòlèg Katè a, li manti. A imedyatman m met pye m sou sòl, m gentan tou site non m di e kòlèg Katè a. 1. E dezyèmman, Depi Mannik fè sa map fè a m di ekòl nèg ki fèl anpi m fiyen dèl. M pa pran pretèks sou non moun, m fin fè yon bagay m pral di sa e entèl ki fèl e entèl ki fèl. Sepandan ke m gen nenpòt 3 mwa pral nan 4 mwa la m pat sòti, lè m te arive vin sòti a, Lè m te arive vin sòti a, kounye a la, m te jis pran de bwat. Apre de bwat yo, m te vin poze, m te di m fè sosyal. Kounye a, apre sa, m te di m fè sosyal. Se pandan ke m te di m fè sosyal, m pa t jwenn ni yon gouvènman, ni yon lidè sa l te ye a te vin poze m kesyon nan ki sitiyasyon ke m di m fè sosyal la. Jis lè m gade m wè e konsa l genyen an, m vire tou. Paske si ke m fè zam mwen bèbè, m pa jwenn okenn nèg vin poze m kesyon. M oblije refè zam mwen, pale ankò. Pale a sa pa vle di se chak jou m fè l pale non. Lè lide m di m, m fè l pale. Ou konprann? Paske depi m mete m sou sòl la, tout moun konnen e mwen ki sou sòl la. W ap gade m gen nenpòt konbyen jou la m pa sòti. M rete tèt, m rete tèt frèt san pwoblèm. a tout nèg mwen yo. Men yon sèl bagay ke Kwadèboukè vin genyen kounye a, e fò moun yo konnen se pa sèl baz mwen an ki lan lari, sa e 1, e dezyèmman fò moun yo konnen tou lè yon bagay fèt e pa sèl baz kòlèg la ki konn lan lari, ni e pa sèl baz kòlèg la ki ka fè l. Ok, ok. E paske kòlèg li menm, li pa sòti chak jou. Ok. E lè kòlèg resi sòti tou, lè l fin fè sa l ap fè a, l poze, poze pou nenpòt 2 mwa, 1 mwa. Ok. Nou gen, nou gen lòt kesyon pou kòlèg. Mh. Ok. Èske w ka di nou kisa ki pouse w antre nan kesyon bandi? Ahh ou gentan konn sa deja sa m pa menm bezwen reponn ou menm lemond konn sa. Bon, mwen menm m pa konn. Se sitiyasyon peyi a k pèmèt mwen rantre ladann paske nèg gen madanm yo gen pitit yo gen fanmi imajine w nèg bezwen mete yon bèl grenn pantalon yon bèl grenn mayo imajine w al tcheke yon travay lè w rive respè figi w a lemond yo gad direktè a p ap pè pou l di w ann fè masisi pou l ba w yon djòb. Se pandan ke w jèn gason, ou gen son sou ou, ka travay, ou wè w al bay fè sou pou nèg fouye pou tèt kòb. Ke Sam pito manyen zam lan pito. Paske tout moun konnen pwoblèm peyi a l pa lòt, se travay. Si te gen travay pou ti jèn, yo pa t ap janm rantre lan gang. Imajine w ap gade chofè moto, nèg yo ap maltrete chofè moto, chofè kamyonèt, Konnya si nèg sa yo la yo gen rankin yap fè menm jan ansanm avèm yap kite moto pap kondi moto ankò bondye fè yo pat gentan ti yo sou moto nèg la di bondye fè pat gentan mouri sou moto lap kite moto pap kondi moto ankò lap jis vin jwenn yon baz ki ka resevwal anpi li antre lan gang. Ok. M tande w e m konprann. Yon lòt kesyon ankò kòlèg nou gen pou ou. Eske sa pa ko janm rive menm yon jou pou di tèt ou 400 mawozo se yon veritab pwoblèm li ye mesye li lè li tan pou nou bay kwadèboukè yon chans pou l fonksyone byen? Pou byen di w, pou mwen menm, Sa vle di, m pa di w m pa 400 mawozo non. Se pitit 400 mawozo. Se pa pitit achte. Se bon pitit 400 mawozo. Mwen menm menm m gen bò pa m, lòt nèg yo gen bò pa yo. Nèg yo chèf tèt yo, mwen menm m chèf tèt mwen. Konprann? M pa ka enpeche nèg a travay, nèg a pa ka enpeche m travay. Men yon sèl bagay m konnen mwen menm, m gen konbyen jou m rantre nan silans mwen la m poze. Ni mwen ni nèg mwen yo nou tout poze la nou gen konbyen jou la nou poze depi avan m te gen fè 3 mwa pral nan 4 mwa m te poze a jis ase m te wè m te wè bagay yo jan bagay yo ye yo pa ka konprann m annik tou sòti m fon 2 bwat la depi lè sa m poze a mwen menm m pa m pa yon nèg ki ap paske gon bagay k ap anpire nan kwadèboukè la. Se sa fèm menm anvi mpa anvi kite nèg mwen yo sòti. Paske pou lè yon moun fè yon bagay mwen menm lè lapolis la vin deside reyaji nan baz pam lan mwen menm poum konn kòman map fèl mwen menm. Paske se sa fè nou voye. Paske imajinew moun kota pa alèz, moun misyon pa alèz, moun latranblè pa alèz. Pou byen di w, moun Kwadèboukè an jeneral pa alèz. Kòman pou w fè pou moun nan nan Kwadèboukè, pou moun nan ap viv Kwadèboukè pou l pa alèz? Mwen pa t bezwen Kwadèboukè. Moun nan sipoze alèz! M pa ka gon moun kota la m bal pou yon moun kota m bal metel an 2 poum fè kòb lè moun kota wèm yo sipoze di a e kòlèg ki la map kanpe lè moun miche wèm yo sipoze di a e kòlèg ki la map kanpe poum wè sa kòlèg ap fè men si yo wè ke tire map tire yo gen dwa ranje kò yo men yo pa ka pè pou ni ni ni lèm desann sòl yo gen dwa pè pou lèm ap tire a lapolis Paske men m'pap diw m'pap baw manti mwen menm tande gen bandi kap di lè lapolis lèw wè lapolis yo pa tire men nèg la gen zam nan menl mwen gen zam nan menm depim wèl depim wèl m'gentan konnen lap simen bal sou mwen map simen bal sou li konprann de menm yon bagay ki te pase la ton blese nèg mwen yo ap desann yo pral regle yon bagay epa menm vòlè yo pral vòlè menm Bakòp la wè l yo yo y ap n ap travèse Bakòp la wè l yo pete bal sou nou Pètè yo pete bal sou nou nou pa fè ni de ni twa nou met pye nou atè sou sòl la Yo ouvè kout bal sou yo tou Lè wè si wè pou byen di w si te gen inosan k mouri konnen inosan yo mouri e nèg yo fè espre yo tiye inosan Pase lè bagay lè nèg yo wè bagay la twò cho pou yo Yo voye bal rale moute sou zòn la tranble wap wap pete bal nan rantre lan 5 lan sa w pèdi nan rale moute sou zòn la tranble hein sa w pèdi nan rale nan tire rale desann sou kwadèboukè hein a vle di yon fason gaye yap gaye wonn nan. Men èske sa poko janm rive menm yon fwa pou touye yon inosan? Bon, pou byen di w, m pa ka di si m poko touye inosan, paske nan echanj de ti, e ou pa janm konnen. Non, m p ap pale de echanj de ti, m p ap pale l konsa. Donk ou kwaze avèk yon inosan ou tire sou li? Non monchè, m pa ka kwaze yon inosan m tire sou li. Premyèman, m pa ka annik rete m tire sou yon moun konsa. Paske m pa ka annik wè moun nan pou m rete m touye l. An bon lojik si m kwaze w nan zòn mwen m pa konnen w, m sipoze pran w m rantre nan baz avè w. M chita m poze w kesyon e m pa poze w kesyon tankou ni sòlda m pap gade w dwòl pou pè pou w pa depale e nou pap manyen w menm. M fin poze w kesyon, ou reponn kesyon yo epi sa depan de jan w reponn kesyon yo si nou wè l pa an favè nou la nou gen dwa rele w di w rele moun nan zòn nan w te di w pral lakay li a Oswa si w di kay tèl moun ou prale, nou pran w, nou deplase n al devan pòt kay moun nan avè w, nou mande èske kay èske e lakay w entèl ap vini vre? Anpi, lè nou rive devan pòt kay moun nan avè w, nou pa aparèt avè w non, nou di, gen tèl moun ki rele tèl jan tèl jan, èske li lakay w e prale vre? Sa ka rive w di wi oubyen non. Men si ke ou di wi, nou pral kounye a m ap voye pran moun nan kote m mete l kanpe a pou l ap vin devan lakay ou, anpi bay Non pase sa fèm m pa alèz m poze moun nan zòn nan kesyon eske entèl e lakay yo a yo prale a se pase m gentan konnen m pa devan pòt kay moun nan m poze l kesyon li pap li pap kèl pap sote paske mwen li gentan konnen e pou li m ye m pap fèl mal wap gade imajine w video te moutre w ti dam nan m te pete 2 do pye l la manzè fon premye manzè fon premye bagay nan zòn nan li fon pale anpil. Dezyèmman, li fon dezyèm bagay, li fè pale anpil. M pale l. Twazyèm bagay la l fè a, li mete divizyon ant madanm a mouche, fè zen, len manke touye lòt. Kounye a m di manzè m p ap kabe w. M te pale w yon premye fwa, m pale w dezyèm fwa, twazyèm fwa. Ou wè konsa m ye lan baz mwen. Nou pale yon premye fwa, dezyèm fwa, twazyèm fwa edop yo nou kreve. Ok, men e kisa moun nan zòn yo di lè yo wè aksyon sa ap fèt konsa. Moun nan zòn nan di Poulpa li pat sipoze fouye bouch li nan bagay rèsèlè tripotay. Sa vle di la bagay sa m pa dakò. Men bagay m pa dakò lan zòn mwen. M pa dakò gratè lan zòn mwen 1. M pa dakò zen lan zòn mwen. Zòn nan sipoze rete sonb paske nou tout lan zòn nan Nou tout se yon sèl nou ye, nou pa sipoze ap nan kontni nan diskisyon ant maten, midi e swa. Twazyèm bagay m pa renmen lan zòn mwen, ekoni, lè ekoni ap rantre lan zòn mwen. Depi ekoni w ye, ou pa rantre lan zòn mwen. E twa bagay sa yo m pa renmen. Aprè sa, moun zòn mwen viv lib e libè. Poutèt te gen te gen san mil dola vèt lan men yo, yo sipoze kenbe l lan men yo ap mache. Lè yo prèske rive deyò lari a, y a rantre l lan pòch yo. Ok, m tande w. Donk nou pral poze yon kesyon la, ou sipoze reponn nou nòmalman jan ou dwe reponn nou an, pa pase lòt chemen. Yeah. Ki relasyon ou genyen ansanm avèk Ki relasyon baz 400 Mawozo genyen ansanm avèk Izo, Ti Lapli, Gabriel e nèg Bèlè yo? Baz 400 Mawozo pa gen relasyon a nèg sa yo monchè. Humm nou menm nou pa gen relasyon a moun sa ka rive nou pale on moun men sa pa vle di ke relasyon nou gen avèk moun nan sa pa vle di ke se alye moun nan nou ye wan nèg sa yo yo pa alye nou nou pa gen relasyon avè yo tou sa ka rive konnen chak zòn gon jeneral nou gen dwa chwazi pale a jeneral zòn nan wan si nou gen on moun ki gon pwoblèm nou pale a jeneral zòn nan men sa pa vle di relasyon nou gen a moun. Wan? Ok. Yeah. Men Yon moun ki eske gen relasyon avèk yon moun, e yon moun k ap pale avèk moun nan tout lajounen, tout lannwit, ap, l ap di l men dis men dat. Ou konprann? Ok, men eske sa pa ko janm rive gen yon gè ki eklate antre lòt gwoup gang yo avèk yon lòt gwoup gang epi yo rele w pou w al bay ranfò oswa lè w lan goumen, swa Izo, Ti Lapli, Gabriel vin ba w ranfò? Non monchè, nou poko janm al bay nèg, nou pa tèt nou. Pou nèg la baw ranfò, fòw gon relasyon ansanm avèl, fòw zanmi l. Menm panse ou konn pale avèl, si nou konn pale sèke gen yon relasyon kanmenm. Pa, tande, pale, se pa pale antre baz a baz, pale avè di ke gen dwa nou gon moun ki gon pwoblèm lan linye ou a nou relel. Konprann? Ok. Nou di ke tèl bagay, tèl bagay, moun sa e pou nou li e bagay sa yo, sa ou ka fè pou nou. Konprann? Pase e lan zòn ou an li gen pwoblèm. Si e lan zòn ou an li gen pwoblèm, se ke ou ka jere l pase e lan zòn ou. Konprann? Sa pa vle di e mou e li bagay moun nan ki fè tèl bagay, tèl bagay. Ok. Men a la fen, ki sa ki konn koz anpil fwa gen konfli antre nou menm ak lòt gwoup gang? E pou w byen di w, w ap gade e, w ap gade e jan nou ye ansanm avèk nèg chen yo. Ok. Konprann? Nèg chen yo menm, yeah, nèg chen yo menm, sa k fè nou konsa ansanm avè yo, se paske yo te chwazi vin met pèlebren deyò. pou yo pran zòn nan. Pandansetan, y ap fè kidnapin, y ap vòlè, anpi yo di yo pa kidnapè, yo pa vòlè. Anplis ankò, yo gen yo gen gwo otorite ansanm avè yo. De, twazyèmman, yo gen komisè Woje. A chak fwa n ap goumen ansanm avè yo ki pou ba yo cha. Ou konprann? Wè, aktyèlman la, pou byen di w mwen menm, Jou yo m di yo m ap vini yo mèt tann mwen. L te lannuit m ap ateri mwen. Pase depi wè m di w m ap vini, m ap vini. Men ki sa k pase menm kounye a? Pase Djabou l ansanm avèk nèg mara sa yo rete ansanm y ap plede yo vle al atake Doudoun. Ke mwen menm. Se sèl bagay lejou ke nèg dyaboul oubyen nèg chen oubyen nèg marasa ta manke menm pete yon bal anndan doudoun m kraze dyaboul a marasa plat m pa bezwen lodè m fè bagay sa yo mwen menm lè sa lè sa yap wè kote mwen menm lèm met pyem atè mwen menm m pa gen kè sansib pou pèseswa moun Men èske lè sa pa gen inosan kap viktim tou lè sa? Ah humm lè sa pa gen inosan k viktim inosan k te tou deyò pandan map pote boure sou nèg yo Men si moun nan pa t pat deyò, moun nan te anndan lakay li, m pap al ouvè pòt met moun nan deyò pou m boule l pou m tire l non. E pa kont tou si si gen yon grenn bandi nan bandi m ap fè echanj ansanm avè yo ki rantre anndan kay yon moun, e bat m ap bat pou m metrize bandi an anndan kay moun nan pou m pran l pou m touye li. M pap al touye moun nan dèske bandi an te rantre lakay li m pral di l e li k te ouvè pòt non. Nou pa reyaji konsa nou menm. Paske nou gen fanmi tou, nou gen pitit, nou gen madanm, nou gen ras. Ok. Kòlèg banm di w byen. A la fen, ki sa ki kapab koz ou depoze zam? Zam? Wi, ki sa ki ka fè ou depoze zam? M pap ba w manti, nan peyi blan m ap depoze l. Sa ka rive. Sa ka rive. Yo fè yon antant ansanm avè m, m fè zam mwen bèbè. Men pou depoze zam lan se chwa, se swa jamè dan ma vi. Paske, peyi sa w pa ka depoze zam ladan l. Premyèman, m gentan gen anfas. Dezyèmman, a, pou byen di w, m pa nan dezyèmman. Premyèman, m gen anfas ant lapolis avèk bandi. Ase, m te ka di dezyèmman an, se konsa fè m te, m pa di l, Paske m pa lan yon bon peyi. Si m te lan yon bon peyi, m te ka di m gran fas bandi sèlman. M pa gran fas lapolis, paske m depoze zam. Men depoze zam lan, ou te gran fas a bandi, e plis lapolis la ankò. Lè w depoze zam lan kounye a, lapolis ap al mache pran w pou l fè it, pou l fè chèlbè. E sa fè m, e sa fè m di w m pap ka depoze zam. Sa ka rive gen yon antant ki fèt, m fè zam mwen bèbè. Men zam mwen ap toujou lan men m. Ok, pale nou enpe de pwoblèm ou gen avèk nèg chen mechan yo. E, nèg chen mechan yo, pou byen di ou, m pa gen pwoblèm avè yo non. Paske depi nèg yo pa anmède bouda m, m pa pou mède yo. Men m sonje te gen yon gè ki te eklate antre ou menm avèk yo. Gè k te eklate antre mwen menm avèk chen an, se paske chak, e, e. Pa chak jou non. Chak yon de twa semèn, yo fè yo fè yo fè rankont yo ansanm avèk komisè Woje, yo pote boure sou Doudoun, yo pote boure sou Belonton. Lè m di o, kòman nèg yo chak vire tounen ap plede pote boure sou Doudoun ak Belonton konsa? Sa vle di 400 mawozo li menm son salòp li ye? An m di non monchè fò m met pye m atè. Byen rapid nou met pye n atè n al chache n al chache chen an. Anèl te kouri al kache anndan anndan garaj li anndan garaj dominiken an. Lè m pèsevere pou m al dèyè l li gentan ale. Ok bon m di w, mwen raple m gen yon ti rimè k ap pran lari la ki fè konnen ou lan gwo gè avèk menm nèg ki lan baz ansanm avè w. M ka di nèg Vitelòm yo e An palan de Pè Lebren. Pè Lebren. Non m pa lan pwoblèm a Pè Lebren monchè. Pè Lebren te lan lin bò lamò a. Kounya la Pè Lebren te sòti l gen lè t al fè kèk misyon Lè l rive deyò lari a, li vin sote sou cha. Pandan l sote sou cha, kout bal demare. Kote l ye a, l te vin kwense, espas fi a te vin kwense. M te soti deyò, m t al ede l dekwense kò l kote l ye a. Epi apre sa, nou antre ansanm avè l. Men nou menm pa gen pwoblèm ak Ellie nou wè sil pat gentan ale la m tap fè w pale ansanm avèl son bagay li travèse bò vi a pou lal regle imedyatman l fin regle lap retounen lakay li nou pa gen pwoblèm ak moun wè ima wè 400 mawozo pa janm gen pwoblèm ak kèseswa moun paske nou menm nou pa anfas moun nou anfas lajan sa ka rive nou gon alye ki zanmi nou. M pa pran lari souvan. Lè m di w pran lari a kòm si swa al nan gè oswa al detounen kamyon, petèt fè yon lòt bagay m pa konnen. La, la, la, e pa lè w beze fè m pale, mwen menm m p ap pè pale ansanm avè w. Kwadèboukè frèt. Wi ou non. Bon mwen m pa konnen m pa ret kwadèboukè men kounya se ou k bal dim si kwadèboukè frèt. Men men fò aprann ke kwadèboukè pa frèt. Donk sa vle di baz katye mawozo an mouvman. Alèz. Paske pa gen lòt baz ki ka sot lòt kote vin fon ba derespektan nan figi lamò kwadèboukè. A e lik bawon plenn lan. Si l bawon plenn lan, èske w panse gen lòt baz ki ka sot yon lòt kote ki vin fè frekansite kwadèboukè? Si m ta konn yon lòt baz sa t vin fè frekansite kwadèboukè sa, w pa konnen n ap desann sou li an bourik? Sitou sil pa alye nou menm gade kraze n kraze zòn perimèt li ye a. Ok men m panse lè sa yo fèt pèp kwadèboukè soufri anpil lè jan de bagay sa yo ap fèt men nan ka sa nan kisa nou ede pèp kwadèboukè menm. Bon mwen menm si e pou mwen menm pèp kwadèboukè mèt fè de twa mwa mache libelibè si e pou mwen menm wi. Men aprè sa m pa ka di Men ki lòt moun kap koz yo pa ka mache konsa? Yow yow baz m pa di lòt moun koz yo pa ka mache mwen di w si se pou mwen menm yo mèt mache libe libè paske mwen menm m pa sòti la menm paske sak fè m di w sa paske m wè gen de seri de moun lè yo fè yon bagay yo di e kòlèg m pa rann kont ke yo di kòlèg non paske kòlèg te konn sòti. Men kòlèt pa sòti jan l te konn sòti a ankò. Ok. Men èske sa pa ko janm rive w pou w fin fè yon aksyon pou w regrèt sa w fè a? Tankou pou m fin fè yon aksyon m regrèt sa m fè a? Ya. Non monchè. Paske tout aksyon m fè m pa Fè si tankou m ap detounen menm yon kamyon, m pa detounen kamyon malere. E bay gran fanm. Men m toujou tande le pli souvan gen anpil e ti malerèz kap sou ki toujou ap pale ki di ke e yo viktim de baz 400 mawozo oswa yo kidnape yo m toujou tande sa ap pale. Tande, m pa kont on malerèz di yo viktim de baz 400 mawozo non paske lè w pale 400 mawozo w pale de kòlèg tou paske toujou menm nou menm nan mwen mwen menm e pa paske m toujou 4 e pa paske m 400 mawozo a lè moun nan repran l e pou l di e entèl ki pran l Balon men nonm. Paske mwen menm depi met pyem sou sòl m pran yon moun map di e mwen k pran w papi e mwen kap negosye afèm mwen kap bay men depi epa mwen k met pyem sou sòl ou pa ka site nonm wap gade gen yon ki gèlè avan yè la gon moun ki relem li dim li ta renmen konnen eske m gen tèl moun nan menm tèl moun e yo di se lan baz mwen an liye yap negosye 50 mil 50 mil dola ameriken ansanm avèl. Yo mande l 500 mil dola ameriken, men lè l ap pale, lè l ap pale, yo di vin a 300 mil dola ameriken. Li mande m èske, li bezwen konfime èske se nan menm li ye. M di l non, zòrèy m ap voye pa nan menm. M di pa al kouri bay kòb ou san ke w pa rann kont ke kote moun ou an ye a pou w negosye, pou moun pa manje lajan w pandansetan w gen dwa pa menm genyen menm. Kòlèg pou yon moun Ou rele l, l ap di w kòlèg pou w moun, e moun nan ap rele w tou l ap di w nan men kòlèg li ye. Pase kòb pa m lan m pap dakò al al pèdi deyò, nan yon lòt baz aprè pou w al fè tèt cho pou pou w vin ban mwen l. Si kòlèg detounen w kamyon l, w ap l ap tou fè w rele moun nan aka w di e kòlèg ki detounen l wi. M pa pral di w se yon lòt baz aprè m ap di w men vin tèl kote vin bay kòb la tèl kote non. Bon ou gentan konn sa kòlèg ye deja m pral fè makak sa. Ok donk m tande w e m konprann ou kòlèg. E m pral poze yon lòt kesyon alèz avèk tèt ou. Kesyon sa ou p ap reponn li ni pou mwen e w ap reponn li pou peyi a. Eske ou pa gen kelke politisyen ki kanpe dèyè w kap gide w? Pou byen di w e pa mwen non. 400 mawozo pa gen bagay sa. Bon ok ok 400 mawozo eske l pa gen kelke politisyen ki dèyè l kap gide l? Li pa genyen l. Si 400 mawozo te genyen l gen de lè zam li tap bèbè. Men bon m di w byen. M raple m pa gen yon nèg nan baz 400 mawozo ki konn vwayaje. Non. Kijan baz 400 mawozo fè gen minisyon? Bagay sa a. Non ou ka reponn li. Non ou ka reponn se si w vle. Men m jis poze kesyon an. E jezit pou reponn kesyon sa a. Sa pa ko janm rive menm yon fwa 400 mawozo gen pwoblèm minisyon? Bon e pa doum nou genyen pou nou gen pwoblèm Te m di w bòs men 400 mawozo pa yon baz 9 milimèt non Lè yo di w 400 mawozo a e 400 zam wi 400 zam manch long 400 manch long Ou konprann Yo pa t menm bay pitit la plis ke 100 manch long Se 100 manch long wi te desann bò chen an. san manch long avèk dan derape nou senkant pyès bal senk senkant sis san san bal kadach pa ladann ki te nenpòt trant senk oubyen trant kat konsa mesye èm katòz la li menm li te yè desan yè desan senkant bal èm katòz. Kès kès wi epa grenn non kès kès tout sam di yo la e kès. Ok. Kòlèg, avan ke nou ale, mwen ta renmen w adrese w avèk peyi a. Humm. Parapò de ensekirite, m kapab di ki genyen nan Kwadèboukè menm. Ou wè m pa fòseman di l lòt kote non kwadèboukè, micho, petyonvil e. San dekoupe pawòl ou, sa fò di a lèt de ensekirite ki gen lan kwadèboukè menm lan se paske pou jan bagay yo vin anpire konnya ki fè w di sa? Ya. Yeah. Menm tan yo pa adrese w avèk peyi a menm. Bon. Pou byen di w mwen menm, baz pa kòlèg la an jeneral, nou menm pa gon moun Kota ni Micho ki ka di yo konn wè m pase deyò a ni nèg mwen kenbe yo pran ti telefòn. kenbe yo pran 2 mil 3 mil dola sou yo bon e gon patnè moto si lap tande m la pandan ke e cha yo tap desann ansanm avèk plizyè trelè men yo te anlè ap desann api konnya nou te deyò a nèg nèg la pa parèt sou moto li dèyè moto l nou kanpe l nou di l sat gen menm Nou di poze, nou di Lang gade si ou pa gen zam sou ou paske gen polis ki konn desann sou moto anpi zam yo tou kache jan ou konn wè lari a ye. Si yo di non li pa gen, kounye a n ap fouye, n ap fouye nou jwenn 3 mil dola ayisyen lan valiz li. Si yo di e sèl sa, nou di non monchè mèt tèt frèt monchè pran afou al ansanm avè l. Paske m va bagay sa yo pa ebre li m menm pou yon jwèt. Konprann? Sa vle di mwen menm lè w tande kòlèg mwen yon moun li menm yon bon moun, kòlèg pa p ede m anyen ni ti malere, ti malerèz. Lè w tande kòlèg m anyen, e a konnya. Ok, e kòlèg, a ki premye politisyen ou pale? Tè m di w m pa gen politisyen mwen menm. Mba yn politisyen. Nèg ki n leta di ki ki te pale ansanm avèk 400 mawozo antan kan politisyen nou pat dakò ansanm avèl paske nou gentan konnen l te avèk nèg chen yo wè si l pat avèk nèg chen yo nou tap dakò ansanm avèl e pa politisyen l ye li se komisè li pa li lòt se komisè Roger ou konprann sèl li te di nou lap fon antant ansanm avè nou e e e paske e e E kwadèboukè l ye, e nèg kwadèboukè nou ye, bagay sa yo. Nou di l non negatif paske nou te vin pran yon seksyon ki nan ansanm avèk nèg chen yo. Wè si l pa t ansanm avèk nèg chen yo, nou t ap kopere ansanm avè l. Kòm etandone nou te vin pran seksyon ki l ansanm avèk nèg chen yo, nou di nou pa dakò. E dèske nou vin di l nou pa dakò a kounye a l tou kolabore a nèg chen yo. Chak vire tounen l ap frape Doudoun, frape Remi. Met nèg anndan cha, frape Doudoun, frape Remi. Fè sa fè kouvèti pou nèg lè nèg yo met pye yo atè lè bagay la twò cho pou yo fwape doudoun fwape grenn lèm wè sa m di non negatif nap met pye nou atè sou sòl kwadèmisyon an se sa m te rann kont m met pye m atè sou sòl kwadèmisyon an man. Ok 400 mawozo ede jèn deja? Humm. 400 mawozo ede jèn deja? Si le de jèn? Wi. Oh! Ti jèn ki pa gen mwayen, swa pwal lekòl ou swa fè yon lòt bagay. Sa ka rive ou pa konnen, men pou byen di w banm di w. Wè lamò, on paran rive devan l li di l li bezwen tèl kòb pitit li pa gen, pitit li gen pwoblèm li bezwen voye l lekòl l ap ba li l. E gen moun ki sot konn sot jis Dèlma vin jwenn lamò yo di yo gen pwoblèm pou kòb lekòl devanm m rel ralel li bayol el konn fel deja el te fel devanm e mwen menm tou m pap baw manti mwen menm moun nan te mèt te gen pwoblèm antèman si yon moun mouri nan zòn lakay la li t vle fè antèman li sa ka rive l pa chwazi adrès lan sanm avèm paske l gen dwa gen fanmi l ki ka edel konprann men depi li imedyatman li li adresel ansanm avèm depi fè m pap kite mò an fè 4 jou nan mòg non konprann. Premye jou a l di m sa, dezyèm jou a m di l aranje l fè preparasyon rad antèman moun yo, twazyèm jou a m fè l m fè l fè veye, katriyèm jou a m fè l fè antèman an. W ap gade yon yon yon moun ki te gen yon moun ki te bay m bado rad, yo di w sa pa pwoblèm, li te gen moun moun li t mouri, kisa? Se m. On nèg lan zòn nan ki rache dam lan a manchèt poutèt kisa? Poutèt li di dam pitit li mouri li di e dam lan k manje l. Bèt li mouri li di e dam lan k manje l. Lè l fin rache dam lan l mawon. Mawon l mawon an ni de ni twa byen rapid kote l al mawon an moun zòn nan mennen l ban mwen. Mennen yo mennen l ban mwen. Yo di m se misye k touye l. Men ou konnen ke gen defwa moun konn rayi moun. M pa kouri reyaji non. M chita, m di misye chita, m ba l bre, m ba l manje. M di misye, poukisa w tiye dam nan? Misye di, chèf mwen m pap ba w manti, si w ap touye m, touye m, si w ap kite m, kite m. Manzè touye yon pitit pou mwen, el touye de kabrit pou mwen. M di, ou te wè lè l t ap fè sa? Li di non m pa wè menm alka ougan m pa wè m di non pa reyaji konsa monchè gen yon chèf nan zòn nan kòm li fò sa wap vin pot chèf la plent chèf la vin devan l anpi l klase l anpi l pale ansanm avè w men ou pa ka kouri reyaji kout mè fè kout manchèt sou li m fè yo mete l nan depo lè antèman ap fèt antèman fin chante yo met moun nan deyò m fè misye swiv antèman abiye misye fiyèl t swiv antèman misye fin swiv antèman an dam nan rantre nan twa pou de m fize misye pou twa m renmen konsa m ye. Ay zòn bò lakay mwen, mwen t chèf li sipoze gen prensip, sim pa fè moun pèp zòn nan abi on lòt moun pa sipoze ap fè pèp zòn nan abi. Ok kòlèg banm diw eske sa pako janm rive pou touye yon polisye avèk men paw paske m raplem te wè yon ti video ki te pran entènèt la kotew te touye yon polisye donk m pa vrèman konnen si se ou menm non Men daprè vwa e daprè sam tande sou entènèt la yo di se ou menm ki te touye polisye a eske se vre? Fè yon ti pale nou de sa. Tande monchè e m pa touye polisye te gen yon enfòmatè komisè Roje misye lap bay baz la sèvis lap bay Roje sèvis lap bay baz la sèvis lap bay Roje sèvis. Sepandan, lè m kanpe bò misye, m wè misye resevwa anpèl li deplase. M pa fè ni de ni twa, m fè demi tou, m kache dèyè yon bout mi kote misye ap pale a. M tande misye di, Komisè nèg yo chita la a! Nèg yo chita la a, yo chita e genyen k ap fimen bòz, genyen k al dòmi, genyen k ap bay. Oh m pa fè ni 2 ni 3 m sòti deyò an. Pandan m sòti deyò an m montre misye m la misye pran tan l fèmen telefòn nan. M di misye ban m telefòn nan. M di misye kòman w fè w ap bay komisè Woje kontwòl sou nou pandansetan nou menm nou pa vle gèt ba w de twa mil dola. A chak fwa misye bay komisè Woje kontwòl sou nou e komisè Woje debake komisè Woje ba l mil goud antanke yon nèg k ap fè gratè. Misye chòche ba l mil goud. Sa mil goud ka fè pou yon nèg k ap ba w gratè pandansetan l ap riske vi l depi yo jwenn li y ap touye l? Lè l lè l lè l di m e mil goud komisè Woje konn ba li apre komisè Woje te vin ba l yon moto m pa konn si moto a e moto vòlè si e moto pa vòlè. Apre misye di m li ka mennen m pran komisè Woje m ap fè ni de ni twa. Misye nan bakòp mwen n al n al kontwole kay komisè Woje apre n tounen. Men kòm etan done komisè Roger li menm pou li menm li panse ke li lib e libè e mwen menm depi m bezwen pran l m pa ka pa pran l. M pa chwazi touye polisye san polisye a pa anmède m. M pa t touye yon polisye, m te touye yon gratè men polisye a ou te wè m te kanpe m te fè l ap chante a se paske Neg sa yo lè yo wè jwenn moun men kit moun nan te inosan kit li pat inosan yo maltrete moun nan se sa fèm te fè ti entèvyou sa avèl m tap tchuipa ansanm avèl aprè m te voyel ale wi m te voyel ale Men eske se sèlman li menm sèlman? E sèl li menm sèl misye m te fè ti entèvyou avèl aprè sa mwen pa gen okenn polisye m fè okenn entèvyou ansanm avèl. Ok banm diw eske kòlèg pa gen ni madanm ni pitit? Kòlèg gen madanm li gen pitit. Men eske ki eske madanm ou konnen tout sa wap mennen yo? Non monchè, yon fanm geto, yon fanm geto tankou ti fanm wap swiv ansanm avè yo, yo ka konn sa wap mennen. Men ou ta kite madanm ou a pitit ou konn sa wap mennen? E pa tout fanm kap asepte avè w non frè m. Men madanm ou pa Ayiti? Madanm mwen pa Ayiti, madanm mwen Ayiti. Epi ou di konsa li pa konn ki sa wap mennen? Madanm mwen Ayiti pitit mwen Ayiti yo pa li pa ret anba vant mwen menn. Men m panse ke rezo a la kanmenm li ka li ka li ka wè e lap tande paske bagay yo sou rezo a. Tande li wè lap tande se vre li wè li tande vrèman vre men lèm vini ok ou pa wèm vin a zam lakay mwen e ou pa wèm vin a yon pakèt nèg lakay mwen yo diw cheri m di ah cheri ou pa bezwen okipe w Nèg yo ap fè pawòl ou konnen bouch jounalis se konsa yo ye dèske yo wè ke m ap m byen fre m byen abiye yo pa ka gen kontwòl ki travay m ap fè yo jis fè l men ou pa konnen Mauri se moun lòtbò k ap okipe l se fanmi l kouzen l ras ou pa konnen e konsa m ye. One. Ok, men pou m byen di w, raple w ke entèvyou sa a, li kapab tande l, men e lè ke li vin, e lè ke l ta arive tande entèvyou sa a? Donk swa ke l ta bon tande l. Lè l arive, tande, lè l arive vin tande entèvyou sa a, l ta bon tande l. M t ap di, cheri, s on jounalis ki te rele m, ke l t ap pale ansanm avè m. Konnya li te bezwen konnen si m bandi si m pa bandi m pa al ansanm avè l Men èske Manno ou pa janm pran konsèy yo? Swa pou kite sa w ap fè a? Non li pa ka ban m konsèy pou m kite sa m ap fè a li toujou di cheri ou di m ou pa lan anyen pridan pridan wi paske ou vire tounen m gade y ap site non sou radyo sou rezo sosyo Ok banm di kòlèg eske jodi a la ou prè pou mouri? Yeah Mpap baw manti wè jodi a la Mprè poum mouri pou peyim. Non pa di pou peyi a paske sa kap pase nan peyi a ki koz majorite ayisyen pa kapab viv byen ou se youn nan moun ki kontribiye. Sa fèm se youn nan moun ki kontribiye paske m gen zam nan menm Ale. Men zam banm lan pa fè moun abi non. Non, ou ka toujou di ke li pa fè moun abi. Men pa kont li ka fè moun abi ke ou pa konnen. Men alèd m genyen l nan menm. Haa ok, m pa kont sa w di a. Li ka fè moun abi ke m pa konnen. Ou konnen ke li fè moun abi. Hein. Ou konnen paske. Kouman l fè moun abi? Bon m di w byen. Admeton ke ou ta pran yon moun ou kidnape l. Lè ke ou mande moun nan de twa kat, de twa kat, de twa kat san mil dola, epi moun sa pa gen mwayan pou l ba ou, epi moun sa ap soufri nan men ou, èske sa se pa yon abike li ye? Pa fè sa monchè, m pap janm sòti mal pou yon moun bagay m fè sa monchè. Depi ou wè m pran yon moun, ou mèt konnen moun sa ka ban mwen l. Sa pa ko janm rive ou kidnape yon moun, ki kòb ou mande a l pa ka ba ou l? Non, sa ka rive, Gen dwa gen yon ti alye ki pou yon moun li ban men l kenbe pou li paske li pa vle pou lapolis vin pran l nan men l. Lè moun sa rive devan m, m gen dwa rele l m di a, moun sa a pa an mezi mwayen ekonomi pou l ka jere w sa pou l ba ou a, voye l ale. Ou gen dwa di non nèg li te sòti lan lari fòl fè yon ti bagay tou piti lan men moun nan aprè poul voye moun nan ale e konsa men boko sa api la fini tou lèm met pyem sou yon sòl mfè yon bagay bagay la paka pran 2 jou ni 3 jou ay mkonn sam bran mwen menm Ok. Antouka kòlèg e deja map di mèsi men avan ke ou ale, mwen ta renmen ou di peyi a kelke di peyi a di peyi a sa ki sou kè ou. Paske peyi a bezwen yon chans pou li fonksyone bi e byen, sitou pou kwadèboukè. Li bezwen yon chans pou li fonksyone byen, pou ti machann yo pran lari alèz, pou elèv yo al lekòl, pou kidnaping nan sispann. M konnen ke se pa sèlman ou menm ki koz nan sa k ap fèt la, men ou se youn nan moun ki kontribye ladan l. Wi, m pa kont, m pa kont, m pa kont, m pa kont ou di m se youn nan moun ki kontribye ladan l non, paske m gen zam lan men m tou. Men, fò w pa rann kont, leta peyi a kontribye ladan l tou. Paske ki afè lòt zam yo, dèfwa yo konn bèbè. Pa m lan li menm, Sa vle di e pa zam li ye? Ok sak fè Koman fè sak ou fè paka zam pou fèl la pa bebe jwenn tou? bebe? A kisa w vle pou yo fèl bebe menm alafen? A kisa w vle pou yo fè sa? Lè nèg yo sot nan lari yal chache sa yal chache e pa lajan yal chache? Wi yal A chache lajan lajan. pou fèl bebe? Enben Men bon m Menm di w jan grenn yo fè bagay. lòt yo yo bebe a lajan fò pam nan ka bebe a lajan? Men bon m di w grenn bagay eske leta leta dwe w yon kòb? Oswa se yon kontra li ye chak mwa pou leta ba w kòb la? Leta dwe m yon kòb sak fèl dwe m yon kòb sil te mete biznis nan peyi a, li mete travay nan peyi a pou ti jèn te ka ede tèt yo, madanm yo, pitit yo, li pa gen okenn ti jèn ki t ap anvi manyen zam. Paske nèg la wè l ka gen de twa mil dola lan men l lè l fin travay pou l ka tchuip lè gen yon pwogram yon kote l abiye l li met rad sou li l al nan pwogram lan. Ok, banm diw yn bagay. Ann pran yon senp egzanp. M se yon jèn, m se moun Kwadèboukè. Men mwen te mwen arive kite Kwadèboukè, mwen al nan yon lòt peyi. M vin gen ti mwayen. Èske w panse m ap janm al pran chans, al envesti Kwadèboukè pou m fè biznis, swa mete yon antrepriz pou m bay jèn travay? Jan m wè Kwadèboukè ap fonksyone la. Paske jan w wè l ap fonksyone a, men Kwadèboukè pa t konsa. Nèg yo desann kafou marasa yo tire chofè mouto yo boule yo ki imaj ou mete devan lòt yo la se pa yon sèl yo fè sa se plizyè ki imaj ou mete devan lòt yo. Men lè wap pale de nèg ki nèg. Nèg blende yo nèg ki nan blende krèm yo. Men eske se lapolis yo ye oswa bandi? Oh bandi bandi lapolis wi lapolis ki anndan blende a wi lapolis le pat gèt te gen antre bandi a bandi non pou yo ta met bandi lan cha se lapolis menm kap fè patwouj Ok men moun yo touye yo eske se pa toute baz 400 mawozo oswa ti solda ki nan baz 400 mawozo? An pou ta touye nenpòt 7 moun 7 nèg plis ke 7 chofè moto avèk tout moto yo boule yo sa vle di 400 mawozo tou gen plis tout tout tout e e antèn sa yo atè a epi la fini tou 400 mawozo ta enbesil tou ta beze ba antèn e chofè moto pou ba antèn. Yo lè yo di nou 400 mawozo a baz nou pa mawozo vre non frèm. Men m pa konnen se non an. Si tout fwa ke m ta kwaze avè w e konsa m t ap rele l. Bebe mawozo nou ye e nou menm ki bay non an. Kòlèg ban m di w byen, èske ou asepte pou yo ap rele w chèf gang kòlèg? Aa m asepte l. Sa fè m asepte l, m asepte l, peyi m ap viv la ki fè m asepte l. Si peyi a te gen travay pou ti jèn te travay m pa ta asepte l. Men lè wap ban m di w byen lè wap pale de travay bro sa vle di travay la fòk se yon moun ki gen mwayen ki pou mete l men moun ki gen mwayen yo pap janm al pran chans al ayiti al envesti ayiti premye pa se ou k pou fè l sispann avèk kidnaping lan ebyen wè sa yo fè bon yo kite peyi yo bay vag yo kite peyi a yo al viv lòt kote. Ebyen, yo ki deja konnen si yo, ou konn sa k bèl la, si yo vin la jodi a la, yo jere baz 400 mawozo, lòt mwa baz 400 mawozo va vle pou l tounen ankò. E si l tounen yo pa ba li, la a li gentan bon pou mouri, li gentan bon pou kidnape. Lè sa a li oblije kite zòn nan, men si nou sispann avèk kidnaping nan, zòn ap fonksyone byen pwòp, ap gen biznis, lekòl ap ouvè, tout bagay ap ok men. E pou byen di w pa kont, E pandan wap pale avèm nan la wap fè ti entèvyou sa, map tou pwofite fè w konnen ke mwen mande pou moun ki rete sou do mòn Ebenezè yo retounen lakay yo. Pou sa ki ki pa vle retounen lakay yo, pase e pa tout moun ki ka jere tansyon kout bal maten midi e swa, Je de jan bagay yo vin dejenere la e yap yap chwa yap chache gen yon gadyen pou yo ka mete veye lakou a pou yo paske m aprann ke gen plizyè lakou ki kase lan lin bò Ebenezer a ok yeah. Men kounya la lè moun sa yo lè moun sa yo tounen lakay yo eske moun sa yo pap viktim de sa kap pase anba a swa lè gen echanj tir avèk lapolis oswa kidnaping lòt bagay. Non tem di w e lèm di yo tounen lakay li epa pou jan de bagay sa yo paske mwen menm pou m byen di w zòn Ebenezer a e sou bò m lan l ye. E menm lè zòn Ebeneza pa t sou bò lin mwen an, e li ta sou lòt bò a, moun yo pa ta. Tande, tande, tande, tande. M pa bezwen pase plizyè chimen avè w. Moun Kwadèboukè pa va, pa ka viktim nan, nan afè kidnapin sou konsyans mwen. Paske si m nan Kwadèboukè, moun Kwadèboukè pa ka viktim. Se mwen k pou ba ou sekirite. A ka rive yon lòt moun lòt zòn. M gen dwa ba l? Mwen pou byen di w, mwen menm m pa itilize bay kidnapin. M ka detounen detwa kamyon la m fini. Men kòmsi, lè ou pran kamyon sa yo, kisa ou fè avè yo menm? Èske ou ede moun nan zòn nan avè l oswa ou kenbe l pou kont ou? O! Ti kamyon e machandiz li gen ladan l. Map bay moun ki pa genyen. Men si kamyon an e lòt bagay li genyen, m negosye avèk mèt kamyon an pou l vin pran machandiz li ak tout kamyon l. Ok. Men, dènyèman la te gen yon gwo gè antre ou menm avèk Lanmò San Jou. Se te pou ki sa? M kwè nou te goumen, te gen zam rale. Non. Se swa jamè dan ma vie. Men m kwè te gen tire. Lamò san jou son Lamò san jou son chèf li ye, son wa li ye. Konprann? E lè fini tou, menm lè Lamò san jou pat pat nan 400 Mawozo, li te nan yon lòt baz, alèt de son wa li ye, son chèf li ye, m pa ta ka janm rale zam sou li. Kòman pou m ta fè rale zam sou Lamò san jou pou m tire sou Lamò san jou? E ki sa m ye? M se 400 Mawozo. Sa ka rive m pa reyaji menm jan a nèg yo. Konprann? Ok. Paske nan nenpòt sa m ap fè m toujou bat pou m met moral mwen a 1. Lè w monte m desann. Ok. Antouka kòlèg e n ap di w mèsi anpil menn paske w te chwazi patisipe ansanm avèk nou nan entèvyou a. Men kanmenm avan ke ou ale, m ta renmen w di e popilasyon moun k ap gade w yo menn yon dènye bagay menn avan ke w ale. Bon dènye bagay m ta fè yo konnen ke E avan m pale a popilasyon fòm pale a lapolis bagay m ta di lapolis ke nou pa gang nou pa gang nou la pou n pwoteje e sèvi e lè n ap fè operasyon nou pa kraze kay malere yo pa kraze kloti malere yo pa fè malere yo abi paske m konnen gen lan nou menm la e lan fèm kay nou ye Chèf de lapolis la li menm, li gen pisin li nan lakou l, pil chen dòg li, pil zwa l, pil pan l, pil flè l nan landan lakou l, menm krache n pa ka krache. Pandansetan li menm l ap byen bolozo avèk madanm li, pitit li, nou menm menm nou nan yon vye kay antò l, gen dwa y anfèmen nan fèmen l, pantalon l anmounda nou ap chire. Menm gen de fwa e koud nan koud li a fil. Gen de fwa tou lan yo menm se chofè moto a ki konn pral depoze yo lan komisarya ki rantre lan sòl. Lè li touche kòb sòl la t konn prete yo kòb sòl la e dèfwa yo menm remèt yo pa ka remèt li menm. E poukisa ke yo chwazi reyaji ansanm avèk pèp la konsa? Lè w antre lan yon zòn w al fè yon revelasyon e bandi w ap chache, chache bandi. Met grenn nan moun dò w, desann cha a, chache bandi. E pa pede pete bal lan zòn nan. twouble lapè piblik avèm avèk bandi anpi pou n di e bandi n ap chache. Se pye w met atè yon moun w ap chache, met pye w atè anpi chache moun nan pou w ka met lapat sou moun nan. Se metrize w ap metrize l ou metrize l, si e tire w ap tire l ou tire l. Men pou ki sa sa kay pèp la gen ansanm avè w n ap kraze kay pèp la, n ap kraze vin ak gwo bako leta. A pa a pa mouvman lapolis sa e mouvman gang li ye ou an nèg k ap chache vòlè, nèg k ap chache fè moun abi e mouvman gang li ye. Ou byen di w e pa tout gang. E pa tout gang kap reyaji nan mòd jan lapolis ap reyaji a la. Ou a imajine w gad sa yo te fè Kafou Micho, yon abako lodè kraze kloti. Imajine w! Sa ka rive gang nan kanpe deyò yon mi lap frape ansanm avèk lapolis la lap fè kout bal. Eske mèt kay sa ka di Gang lan deplase w la pou lapolis la pa vin ba l pwoblèm lè l sot la. M p ap ka di l. Èske si lapolis la kanpe dèyè kay moun nan tou l ap frape a gang nan? Èske mèt kay sa ka di lapolis la deplase w la pa vin frape a nèg yo la talè lè w ale pou nèg yo pa vin tire l? Li p ap ka di l. Enben poukisa ke lè w fin lè w fin goumen avèk nèg la ou chwazi pran bako lodò vin kraze kote nèg la te kanpe a ou vin kraze ou vin kraze a makak w ap fè? E makak w ap fè? Ou kraze la nèg a janbe la ou kraze la nèg a janbe la konnya la wap mache kraze tout peyi a nèt e pandan se tan pap kapab ou pap ka kraze peyi a kòman pou kraze peyi a pa gon gwo otorite ki pi sou tèt ou pase pase w kòman pou kraze peyi a. Ok e kounya kisa wap di e. Imajine w imajine w imajine w ou panse ke Ameriken ou byen peyi kap vann neg yo zam e e e dwon a dwon sa k tire anlè sa ou panse yo tap janm vann neg yo li yo pa enbesil monchè bon yo wè koman neg yo ap reyaji avek pèp la anpi yo pral vann neg yo zam sa on dwon on dwon ki tire anlè a on monsonj sa on pawol. M kwè se menm peyi sa toujou ki bo zam tou si m pa twonpem. Kòm e an palan de peyi kap vann nèg yo zam nan. Ou e menm kote tout soti wi. Ahh m pa konnen sa e ou. Non kounya ou pral dim e se konnen m bezwen konnen. Enben zam mwen an m pa konn kote l soti non e ou e m wè yo nan menm wi. Kòman ou wè l kòman se ou wè l nan menw lan li disparèt li vin tonbe nan menw swa. alèz. Ebyen ok freo antouka men e dim non ki kounya kisa wap di pou pèp yeah popilasyon an yo menm sa map di pou yo map fè popilasyon an konnen e jan bagay la vin dejenere lan kwadèboukè a epa mwen menm paske nèg mwen opoze tèt frèt e pou moun ke ki pral tande sa map di a yo ka yo ka rele w yo fè w konnen ke e jan bagay la vin dejenere a pa kòlèt sa ka rive moun nan pè rele w pou l di w sa paske gen dwa gen gratè ki kanpe bò kote l k ap tann lè l fin di w sa pou l vin di nèg ki ki koz sa pou l vin di w sa pou l vin di nèg la sa konnè konnè nèg la li gen dwa pè pou l pa mouri li gen dwa pa pè pou l rele w pou l di w sa. Men pou moun ki ap tande m yo, m panse ke si pou sa k viktim yo, yo ka di w gen de bagay k ap pase la nan Kwadèboukè la, e pa baz kòlèg la. Men e pa kòlèg ki fè l. Kiyès ki fè l? Kiyès k ap fè l menm? E pa kòlèg. O, m pa ka di w kiyès ki fè l non bòs mwen. M konn tèt pa m, m pa konn tèt moun. Men se nan Kote, se, se, se nan zòn kote w ap dirije a sa ap fèt, men m panse ke kanmenm ou e, ou konn Se kiyès nan zòn kote m ap diri, se nan zòn kote m ap dirije a, men e pa sèl mwen menm ki gen baz nan zòn nan monchè. Non, m panse, si tout fwa ke baz 400 Mawozo se li menm ki mèt Kwadèboukè, si gen yon bagay ki fèt ki mal, 400 Mawozo sipoze deplase pou l al konnen ki sa k, ki sa k kòz, sa k kòz sa pase. Non, si gen yon bagay k pase ki mal, e pa 400 Mawozo pou yo deplase. Non se nou menm ki dirijan anba, paske la polis pa ka antre anba, pa gen okenn moun ki ka antre anba. Non monchè, la mou ap deplase pou l al konnen ki sa k pase, ki sa k pa pase. Mou pa ka di e mwen k pou deplase, paske e pa mwen k ban okenn nan. Depi m di se ou, depi m di ou menm, se toujou baz 400 mawozo, paske se avè w m ap pale. Wi, depi ou di se, depi ou di mwen menm, ou di baz 400 mawozo, men 400 mawozo pa gen yon sèl chèf. Gen bawon plèn, gen chèf, gen, gen premye, gen dezyèm, gen twazyèm. Sa vle di bawon plèn nan se pa li menm ki chèf la? Bawon plèn nan li menm se li menm ki wa. W ap gade imajine w, anba pikan gon bagay k ap dewoule la, de a fè kadejak, fè kadejak sou moun, antre lakay moun nan, fè kadejak sou moun nan, bat moun nan. Ou konprann? Bagay sa yo fò ta gen yon fò ta gen yon sispandu ladan yo wi. Ok. Humm yap vòlè moto ti malere yap yap yap yap yap ee yap yap yap vòlè moto ti malere yap fouye chofè kamyonèt Anh? Sa a pa dwe fèt. Y ap, y a, y ap fè kadejak sou moun. Sa a pa dwe fèt. Anh? Men sèlman m konnen, plent ki vin jwenn mwen ke nèg anba pikan ap plede fè kadejak sou moun. Ok. E dezyèm plent ki vin jwenn mwen ke nèg Djaboul avèk nèg Marasa ap fè reyinyon pou yo fwape Doudoun. Bon, si se pou mwen, depi demen yo ta sipoze kòmanse fwape l. Kanpe pou moutre nèg yo kòman bagay yo ye. Men lè sa, kwadeboukè bal cho kounya, men kounya li Non e pa li pap cho, map fè sa poum fè anpi m tou pran blòk la. An sòtim an sòtim djaboul m rantre m rantre big bwaye. E yo e sa yo te vlem fèl. E fò moun yo konnen se pa sèl baz mwen an ki lan lari. Sa e un. E dezyèmman fò moun yo konnen tou lè yon bagay fèt e pa sèl baz kòlèg la k konn lan lari. Li e pa sèl baz kòlèg la ki ka fèl. Ok ok. E paske kòlèg li menm li pa sòti chak jou. Ok. E lè kòlèg resi sòti tou lèl fin fè sa lap fè al poze poze pou nenpòt 2 mwa 1 mwa. Ok. Nou gen lòt kesyon pou kòlèg. Uhmm. Ok. Eske ou ka di nou kisa ki pousew antre nan kesyon bandi? Ahh ou gentan konn sa deja sa m pa menm bezwen reponn ou menm lemond konn sa. Bon, mwen menm m pa konn. Se sitiyasyon peyi a k pèmèt mwen rantre ladan l. Paske nèg gen madanm, yo gen pitit, yo gen fanmi. Imajine w, nèg bezwen mete yon bèl grenn pantalon, yon bèl grenn mayo. Imajine w al tcheke yon travay, lè w rive, respè figi w a lemond, yo gad direktè a p ap pè pou l di w ann fè masisi pou l ba w yon djòb. Se pandan ke w jèn gason, ou gen son sou ou, ka travay, ou wè w al bay fè sou pou nèg fouye pou tèt kòb. Ke sa m pito manyen zam lan pito. Paske tout moun konnen pwoblèm peyi a l pa lòt, se travay. Si te gen travay pou ti jèn, yo pa t ap janm rantre lan gang. Imajine w ap gade chofè moto, nèg yo ap maltrete chofè moto, chofè kamyonèt, Konnya si nèg sa yo la yo gen rankin yap fè menm jan ansanm avèm yap kite moto yo pap kondi moto ankò Bondye fè yo pat gentan tiye sou moto nèg la di Bondye fè yo pat gentan mouri sou moto lap kite moto yo pap kondi moto ankò lap jis vin jwenn yon baz ki ka resevwal anpi li antre lan gang. Ok. Yeah. M tande w e m konprann. Yon lòt kesyon ankò kè e kòlèg nou gen pou ou. Èske sa pa ko janm rive menm yon jou pou di tèt ou 400 mawozo se yon veritab pwoblèm li ye mesye li lè li tan pou nou bay kwadèboukè yon chans pou l fonksyone byen? Ha! E pou byen di w, pou mwen menm, Sa vle di, m pa di w m pa 400 mawozo non. M se pitit 400 mawozo. E pa pitit achte. Se bon pitit 400 mawozo. Mwen menm menm m gen bò pa m, lòt nèg yo gen bò pa yo. Nèg yo chèf tèt yo, mwen menm m chèf tèt mwen. Konprann? M pa ka enpeche nèg a travay, nèg a pa ka enpeche m travay. Men yon sèl bagay m konnen mwen menm, m gen konbyen jou m rantre lan silans mwen la m poze. Ni mwen, ni nèg mwen yo, nou tout poze la. Nou gen konbyen jou la nou poze. Depi avan m te gen fè 3 mwa, pral nan 4 mwa m te poze a jiskaske m te wè, m te wè bagay yo jan bagay yo ye, yo pa ka konprann. M annik tou sòti m fonde bwat la. Depi lè sa m poze. Paske mwen menm, m pa yon nèg ki ap. Paske gen yon bagay k ap anpire nan Kwadèboukè la. Se sa fèm menm anvi mpa anvi kite nèg mwen yo sòti. Parèy pou lè yon moun fè yon bagay mwen menm lè lapolis la vin deside reyaji nan baz pam lan mwen menm poum konn kòman map fèl mwen menm. Ase sa fè nou voye. Ase imajinew moun kota pa alèz, moun michon pa alèz, moun latranblè pa alèz. Koubyen di w moun Kwadèboukè an jeneral pa alèz? Kòman pou w fè pou moun nan nan Kwadèboukè pou moun nan ap viv Kwadèboukè pou l pa alèz? Mwen pa t bezwen Kwadèboukè. Di moun nan sipoze alèz. M pa ka gen yon moun kota la m ba l pou yon moun kota m pral mete l an de pou m fè kòb. Lè moun Kota wè m, yo sipoze di, A, e kòlèg ki la m ap kanpe. Lè moun Micho wè m, yo sipoze di, A, e kòlèg ki la m ap kanpe pou m wè sa kòlèg ap fè. Men si yo wè ke e tire m ap tire, yo gen dwa ranje kò yo, men yo pa ka pè pou ni lè m desann sòl, yo gen dwa pè pou lè m ap tire a lapolis Paske men m pap di w, m pap ba w manti mwen menm, tande gen bandi k ap di lè lapolis, lè yo wè lapolis yo pa tire men nèg la gen zam nan men l, m gen zam nan men m, depi m wè l, depi l, depi m wè l, m gentan konnen l ap simen bal sou mwen, m ap simen bal sou li. Ou konprann? De menm yon bagay ki te pase Latranblè si nèg mwen yo ap desann yo pral regle yon bagay, e pa menm vòlè yo pral vòlè menm, Bakòp la wè l yo yo y ap n ap travèse Bakòp la wè l yo pete bal sou nou Pètè yo pete bal sou nou nou pa fè ni de ni twa nou met pye nou atè sou sòl la Yon vè kout bal sou yo tou Lè wè si wè pou byen di w si te gen inosan k mouri konnen inosan yo mouri e nèg yo fè espre yo tiye inosan Pase lè bagay lè nèg yo wè bagay la twò cho pou yo Yo voye bal rale moute sou zòn la tranble wap wap pete bal nan rantre lan 5 lan sa w pèdi nan rale moute sou zòn la tranble hein sa w pèdi nan rale nan tire rale desann sou kwadèboukè hein a vle di yon fason gaye yap gaye wonn nan. Men eske sa pako janm rive menm yon fwa pou touye yon inosan? Nan, pou byen di w, m pa ka di si m poko touye inosan, paske nan echanj de ti, e ou pa janm konnen. Non, m p ap pale de echanj de ti, m p ap pale l konsa. Donk ou kwaze avèk yon inosan, ou tire sou li. Non monchè, m pa ka kwaze yon inosan m tire sou li. Premyèman, m pa ka annik rete m tire sou yon moun konsa. Paske m pa ka annik wè moun nan pou m rete m touye l. An bon lojik si m kwaze w nan zòn nan m pa konnen w, m sipoze pran w m rantre nan baz avè w. M chita m poze w kesyon e m pa poze w kesyon tankou ni sòlda m p ap gade w dwòl pou pè pou w pa depale e nou p ap manyen w menm. M fin poze w kesyon, ou reponn kesyon yo epi sa depan de jan w reponn kesyon yo si nou wè l pa an favè nou la nou gen dwa rele w di w rele moun nan zòn nan w te di w pral lakay li a Oswa si w di kay tèl moun ou prale, nou pran w, nou deplase n al devan pòt kay moun nan avè w, nou mande èske kay èske lakay ou entèl ap vini vre? Anpi, lè nou rive devan kay moun nan avè w, nou pa aparèt avè w non, nou di, gen tèl moun ki rele tèl jan tèl jan, èske lakay ou l prale vre? Sa ka rive ou di wi oubyen non. Men si ke ou di wi, nou pral kounye a m ap voye pran moun nan kote m mete l kanpe a, l ap vin devan lakay ou, anpi bay Men pase sa fèm m pa alèz m poze moun nan zòn nan kesyon eske entèl e lakay yo yo prale a. Se pase m gentan konnen m pa devan pòt kay moun nan m poze l kesyon li pap li pap kè l pap sote paske mwen li gentan konnen e pou li m ye m pap fè l mal. Wap gade imajine w videyo te moutre w ti dam nan m te pete 2 do pye l la. Manzè fon premye manzè fon premye bagay nan zòn nan li fon pale anpil. Dezyèmman, li fon dezyèm bagay li fè pale anpil, m pale l. Twazyèm bagay la l fè a, li mete divizyon ant madanm a mouche, fè zen, len manke touye lòt. Lè nan m di manzè m pap kabe w, m te pale w yon premye fwa m pale w dezyèm fwa, twazyèm fwa. Bon e konsa m ye lan baz mwen. Nou pale yon premye fwa, dezyèm fwa, twazyèm fwa e dop yo nou kreve. Ok men e kisa moun nan zòn yo di lè yo wè aksyon sa ap fèt konsa. Moun nan zòn nan di Poulpa li pat sipoze fouye bouch li nan bagay rèsèlè tripotay. Sa vle di la bagay sa m pa dakò. Men bagay m pa dakò lan zòn mwen. M pa dakò gratè lan zòn mwen 1. M pa dakò zen lan zòn mwen. Zòn nan sipoze rete sonb paske nou tout lan zòn nan Nou tout se yon sèl nou ye, nou pa sipoze ap nan kontni nan diskisyon ant maten, midi e swa. Twazyèm bagay m pa renmen lan zòn mwen, ekoni, lè ekoni ap rantre lan zòn mwen. Depi ekoni w ye, ou pa rantre lan zòn mwen. E twa bagay sa yo m pa renmen. Aprè sa, moun zòn mwen viv lib e libè. Poutèt ke gen tè te gen san mil dola vèt lan men yo, yo sipoze kenbe l lan men yo ap mache. Lè yo prèske rive deyò lari a, y a rantre l lan pòch yo. Ok, m tande w. Donk nou pral poze yon kesyon la, ou sipoze reponn nou nòmalman jan ou dwe reponn nou an, pa pase lòt chemen. Yeah. Ki relasyon ou genyen ansanm avèk Ki relasyon baz 400 mawozo genyen ansanm avèk Izo, Ti Lapli, Gabriel e nèg Bèlè yo? Baz 400 mawozo pa gen relasyon a nèg sa yo monchè. Hein Nou menm nou nou pa gen relasyon a moun sa ka rive nou pale yon moun men sa pa vle di ke relasyon nou gen avèk moun nan sa pa vle di ke se alye moun moun nan nou ye Hein nèg sa yo yo pa alye nou nou pa gen relasyon avè yo tou sa ka rive konnen chak zòn gen yon jeneral nou gen dwa chwazi pale a jeneral zòn nan Hein si nou gen yon moun ki gen yon pwoblèm nou pale a jeneral zòn nan men sa pa vle di relasyon nou gen a moun. One. Ok. Yeah. Yon moun ki gen relasyon avèk yon moun, e yon moun kap pale avèk moun nan tout la jounen, tout la nwit, lap di l men dis men dat. Ou konprann? Ok, men eske sa pako janm rive gen yon gè ki eklate antre lòt gwoup gang yo avèk yon lòt gwoup gang epi yo rele w pou w al bay ranfò oswa lè w nan goumen swa Izo, Ti Lapli, Gabriel vin ba w ranfò? Non monchè, nou poko janm al bay nèg, nou pa tèt nou. Pou nèg la ba w ranfò, fò w gen yon relasyon ansanm avè l, fò w zanmi l. Menm panse w konn pale avè l, si nou konn pale sèke gen yon relasyon kanmenm. Pa, tande, pale, se pa pale antre baz a baz. Pale a vle di ke gendwa nou gen yon moun ki gen yon pwoblèm lan linye w a nou rele l. Konprann? Ok. Nou di ke tèl bagay, tèl bagay moun sa ye pou nou liye bagay sa yo, sa w ka fè pou nou. Konprann? Pase e lan zòn ou an li gen pwoblèm. Si e lan zòn ou an li gen pwoblèm, se ke ou ka jere l pase e lan zòn ou. Konprann? Sa pa vle di e e li bagay moun nan ki fè tèl bagay, tèl bagay. Ok. Men a la fen, ki sa ki konn koz anpil fwa gen konfli antre nou menm ak lòt gwoup gang? E pou byen di w, w ap gade e, w ap gade e jan nou ye ansanm avèk nèg chen yo. Ok. Konprann? Nèg chen yo menm, yè, nèg chen yo menm, sa k fè nou konsa ansanm avè yo, se paske yo te chwazi vin met pèlebren deyò pou yo pran zòn nan. Pandan se tan y ap fè kidnapin, y ap vòlè, anpi yo di yo pa kidnapè, yo pa vòlè. Anplis ankò, yo gen yo gen gwo otorite ansanm avè yo. De, twazyèmman, yo gen komisè Woje. A chak fwa n ap goumen ansanm avè yo ki pou ba yo cha. Ou konprann? Wè, aktyèlman la, pou byen di w mwen menm, Jou yo m di yo m ap vini yo mèt tann mwen. L te te lannuit m ap ateri mwen. Pase depi wè m di w m ap vini m ap vini. Men kisa k pase menm Djab ou lan san Pase e Djab ou lan sanm avèk e nèg marasa yo mete ansanm y ap plede yo vle al atake Doudoun ke mwen menm Se sèl bagay lejou ke nèg dyaboul oubyen nèg chen oubyen nèg marasa ta manke menm pete yon bal anndan doudoun m kraze dyaboul a marasa plat m pa bezwen lodè m fè bagay sa yo mwen menm lè sa lè sa yap wè kote mwen menm lèm met pyem atè mwen menm m pa gen kè sansib pou kèlkeswa moun Men èske lè sa pa gen inosan kap viktim tou lè sa? Ah humm lè sa pa gen inosan k viktim inosan k te tou deyò pandan map pote boure sou nèg yo Men si moun nan pa t pa t deyò, moun nan te anndan lakay li, m pa pral ouvè pòt met moun nan deyò pou m boule l pou m tire l non. Ok. Konprann? E pa kont tou si si gen yon grenn bandi nan bandi m ap fè echanj ansanm avè yo ki rantre anndan kay yon moun, e bat m ap bat pou m metrize bandi an anndan kay moun nan pou m pran l pou m touye li. M pa pral touye moun nan dèske bandi an te rantre lakay li m pral di l e li ki te ouvè pòt non. Nou pa reyaji konsa nou menm. Ok, ok. Paske nou gen fanmi tou, nou gen pitit, nou gen madanm, nou gen ras. Ok. Kòlèg banm di w byen. A la fen, ki sa ki kapab koz ou depoze zam? Zam? Wi, ki sa ki ka fè ou depoze zam? M pap ba w manti, nan peyi blan m ap depoze l. Sa ka rive, la sa ka rive yo fè yon antant ansanm avè m, m fè zam mwen bèbè. men pou depoze zam nan se swa se swa jamè dan ma vi paske peyi sa ou pa ka depoze zam la dann premyèman m gentan gen anfas dezyèman a pou byen di w m pa nan dezyèman se premyèman m gen anfas ant lapolis avèk bandi ase m te ka di dezyèman se konsa fè m te m pa di l paske m pa lan w bon peyi si m te lan w bon peyi m te ka di m gen anfas bandi sèlman. M pa gen anfas a polis paske m depoze zam men depoze zam lan ou te gen anfas a bandi e plis lapolis la ankò lè w depoze zam lan kounye a lapolis la pral mache pran w pou l fè it pou l fè chèlbè e sa fè m di w m pap ka depoze zam sa ka rive gen w antant ki fèt m fè zam mwen bèbè men zam mwen ap toujou la menm. Ok, pale nou enpe de pwoblèm ou gen avèk nèg chen mechan yo. E, nèg chen mechan yo pou byen di w, m pa gen pwoblèm avè yo non. E depi nèg yo pa anmède bouda m, m pa p anmède yo. Men m sonje te gen yon gè ki te eklate antre ou menm avèk yo. Gè k te eklate antre mwen menm avèk chen yo, se paske chak, e, e. Pa chak jou non. Chak yon de twa semèn, yo fè yo fè yo fè rankont yo ansanm avèk komisè Woje, yo pote boure sou Doudoun, yo pote boure sou Belonton. Lè m di, o, kòman nèg yo chak vire tounen ap plede pote boure sou Doudoun ak Belonton konsa? Sa vle di Katsan Mawozo li menm, s on salòp li ye? An m di non monchè fò m met pye m atè. Byen rapid nou met pye n atè n al chache n al chache chen an. Anèl te kouri al kache anndan anndan garaj li, anndan garaj dominiken an. Lè m pèsevere pou m al dèyè l, li gentan ale. Ok, bon m di w, mwen raple m. Gen yon ti rimè kap pran lari la ki fè konnen ou lan gwo gè avèk menm nèg ki lan baz ansanm avèw. M ka di nèg Vitelòm yo e Pè Lebren. Non m pa lan pwoblèm a Pè Lebren monchè. Pè Lebren te lan lin bò lamò a. Kounya la Pè Lebren te sòti l genlè tal fè kèk misyon. Lèl rive deyò lari a li vin sote sou cha. Pandan l sote sou sa, kout bal demare. Kote l ye a, l te vin kwense, espas fi a te vin kwense. M te soti deyò, m t al ede l dekwense kò l kote l ye a. Epi apre sa, nou antre ansanm avè l. Men nou pa gen pwoblèm avè l e nou. Ou wè si l pa t gentan ale la, m t ap fè w pale ansanm avè l. Se yon bagay li travèse bò vi a pou l al regle, Imedyatman l fin regle l ap retounen lakay li. Nou pa gen pwoblèm ak moun. Wè ima, wè 400 mawozo pa janm gen pwoblèm ak kèseswa moun. Paske nou menm nou pa anfas moun, nou anfas lajan. Sa ka rive nou gen yon alye ki zanmi nou, nou jis ap pale ansanm avè l. Timoun bòkyè ka mete nou lan diskisyon, men aprè diskisyon an tout bagay ap pran plas yo pase lap vin wè e timoun bòkyè t fè sa. Men nou pa konn gen pwoblèm a moun pase depi nou alye yon nèg n alye l nèt. Konprann? Nou pa nou pa viv e e e nou pa nou pa ras kabrit. Konprann? Ok e nan moman la kiyès kap dirije baz 400 mawozo? Enben, se yon sèl moun li te toujou ye, e lanmò l te toujou ye, pa t gen lòt ankò non. Men sa fè kèlke jou la m pa janm tande lanmò san jou, menm pale l pa pale ankò. Lè lanmò pale, lè yo fè l fache, men depi yo pa fè l fache l pa pale non. Depi kilè baz 400 mawozo pran lari? Baz 400 mawozo? Baz 400 mawozo toujou pran lari mwen menm M pa pran lari souvan. Lè m di w pran lari a kòm si swa al nan gè oswa al detounen kamyon, petèt fè yon lòt bagay m pa konnen. La, la, la, e pa lè w bezwen fè m pale mwen menm m p ap pè pale ansanm avè w. Kwadèboukè frèt. wi ou non. Bon mwen m pa konnen m pa m pa ret kwadèboukè men kounya se ou k bal dim si kwadèboukè frèt. Men men fò aprann ke kwadèboukè pa frèt. Donk sa vle di baz katye mawozo an mouvman. Alèz. Paske pa gen lòt baz ki ka sot lòt kote vin fon ba derespektan nan figi lamò kwadèboukè. E li k bawon plèn lan? Si l bawon plèn lan, èske w panse gen lòt baz ki ka sot yon lòt kote vin fè frekansite Kwadèboukè? Si n pa konn lòt baz sa k vin fè frekansite Kwadèboukè sa, w pa konnen n ap desann sou li an bourik? Sitou sil pa alye nou menm gade kraze n kraze zòn perimèt li ye a. Ok. Men m panse lè sa yo fèt, pèp kwadèboukè soufri anpil lè jan de bagay sa yo ap fèt. Men nan ka sa, nan kisa nou ede pèp kwadèboukè menm? Bon mwen menm si e pou mwen menm pèp kwadèboukè mèt fè de twa mwa mache libe libe. Si e pou mwen menm wi. Men aprè sa m paka di Men ki lòt moun kap koz yo paka mache konsa. Yow yow baz m pa di lòt moun koz yo paka mache mwen di w si se pou mwen menm yo mèt mache libè libè paske mwen menm m pa sòti la menm paske sak fèm di w sa paske m wè gen de seri de moun lè yo fè yon bagay yo di e kòlèg m pa rann kont ke yo di kòlèg non paske kòlèg te konn sòti Men kòlèt pa sòti jan l te konn sòti a ankò. Ok. Men èske sa pa ko janm rive w pou w fin fè yon aksyon pou w regrèt sa w fè a? Tankou pou m fin fè yon aksyon m regrèt sa m fè a? Ya. Non monchè. Paske tout aksyon m fè m pa Sa se tankou m ap detounen menm yon kamyon. M pa detounen kamyon malere. E bay gran fanm. Men m toujou tande le pli souvan gen anpil ti malerèz kap sou ki toujou ap pale ki di ke yo viktim de baz 400 mawozo oswa yo kidnape yo m toujou tande sa ap pale. Tande, m pa kont yon malerèz di yo viktim de baz 400 mawozo non paske lè w pale 400 mawozo ou pale de kòlèg tou paske toujou menm nou menm nan mwen mwen menm e pa paske m toujou e pa paske m 400 mawozo a lè moun nan yo pran li pou l di entèl ki pran l Balon men nonm. Paske mwen menm depi m met pyem sou sòl m pran yon moun map di e mwen k pran w papi e mwen kap negosye afèm mwen kap bay men depi epa mwen k met pyem sou sòl ou pa ka site nonm wap gade gen ki gèlè avan yè la gon moun ki relem li dim li ta renmen konnen eske m gen tèl moun nan menm tèl moun e yo di se lan baz mwen an liye yap negosye 50 mil 50 mil dola ameriken ansanm avèl. Yo mande l 500 mil dola ameriken, men lè l ap pale, lè l ap pale, yo di vin a 300 mil dola ameriken. Li mande m èske, li bezwen konfime èske se nan menm li ye. M di l non, zam map voye pa nan menm. M di pa al kouri bay kòb ou san ke w pa rann kont ke kote moun ou an ye a pou negosye, pou moun pa manje lajan w pandan se tan w gen dwa pa menm genyen menm. Kòlèg pou yon moun Ou rele l, l ap di w kòlèg pou moun, e moun nan ap rele w tou l ap di w nan men kòlèg li ye. Pase kòb pa m lan m p ap dakò al al pèdi deyò, nan yon lòt baz aprè pou w al fè tèt cho pou pou w vin ban mwen l. Si kòlèg detounen w kamyon l, w ap l ap tou fè w rele moun nan lakay ou di e kòlèg ki detounen l wi. M pa pral di w se yon lòt baz apre m va di w men vin tèl kote vin bay kòb la tèl kote non. Bon ou gentan konn sa kòlèg ye deja m pral fè makak sa. Ok donk m tande w e m konprann ou kòlèg. E m pral poze yon lòt kesyon alèz avèk tèt ou. Kesyon sa ou pap reponn li ni pou mwen e w ap reponn li pou peyi a. Eske ou pa gen kelke politisyen ki kanpe dèyè w kap gide w? Pou byen di w e pa mwen non. 400 mawozo pa gen bagay sa. Bon ok ok. 400 mawozo. Eske l pa gen kelke politisyen ki dèyè l kap gide l? Li pa genyen l. Si 400 mawozo te genyen l, gen de lè zam li tap bèbè. Men bon m di w byen. M raple m pa gen yon nèg nan baz 400 mawozo ki konn vwayaje. Non. Kijan baz 400 mawozo fè gen minisyon? Bagay sa a. Non ou ka reponn li. Se Jezi k pou reponn. Non ou ka reponn se si w vle. Men m jis poze kesyon an. Se Jezi k pou reponn kesyon sa a. Sa pa ko janm rive menm yon fwa 400 mawozo gen pwoblèm minisyon? Bon e pa doum nou genyen pou nou gen pwoblèm. Te m di w bòs men, 400 Mawozo pa yon baz 9 milimèt non. Lè yo di w 400 Mawozo a, e 400 zam wi. 400 zam manch long. 400 manch long. Ou konprann? Yo pa t menm bay pitit la plis ke 100 manch long. Se 100 manch long wi, te desann bò chen an. San manch long avèk dan derape nou senkant pyès bal senk senkant sis san san bal kadach pa ladann ki te nenpòt trant senk oubyen trant kat konsa mesye èm katòz la li menm li te yè desan yè desan senkant bal èm katòz. Kès kès wi epa grenn non kès kès tout sam di yo la e kès. Ok. Kòlèg, avan ke nou ale, mwen ta renmen w adrese w avèk peyi a. Humm. Parapò de ensekirite, m kapab di ki genyen nan Kwadèboukè menm. Ou wè m pa fòseman di l lòt kote non kwadèboukè, micho, petyonvil e. San dekoupe pawòl ou, sa fò di a lèt de ensekirite ki gen lan kwadèboukè menm lan, se paske pou jan bagay yo vin anpire konnya ki fè w di sa. Ya. Yè. Men m ta renmen adrese w avèk peyi a menm. Bon. Pou byen di w mwen menm, Baz pa kòlèg la an jeneral nou menm pa gon moun kota ni micho ki ka di yo konn wè m pase deyò a ni nèg mwen kenbe yo pran ti telefòn kenbe yo pran 2 mil 3 mil dola sou yo bon e gon patnè moto si l ap tande m la. Pandan ke cha yo t ap desann ansanm avèk plizyè trelè, men yo te anlè ap desann anpi konnya nou te deyò a. Nèg nèg la pa parèt sou moto li dèyè moto l, nou kanpe l, nou di l sa t genyen menm? Li di poze, nou di an gade si ou pa gen zam sou ou paske gen polis ki konn desann sou moto anpi zam yo tou kache jan ou konn wè lari a ye. Se di non l pa genyen kounye a nan fouye nan fouye nou jwenn 3 mil dola ayisyen nan valiz li. Se di e sèl sa. M di non monchè mèt tèt frèt monchè pran afè w al ansanm avè l. Paske m pa, bagay sa yo pa ebreli m menm pou yon jwèt. Konprann? Sa vle di mwen menm lè w tande kòlèg mwen yon moun li menm yon bon moun, kòlèg pa p ede m anyen ti malere ti malerèz. Lèw tande kòlèg manyen epa konnya humm. Ok e kòlèg a ki premye politisyen ou pale? Tem di w m pa gen politisyen mwen menm. M pa gen politisyen. Nèg ki m te ka di ki te pale ansanm avèk 400 mawozo antankan politisyen nou pat dakò ansanm avè l paske nou gentan konnen l te avèk nèg chen yo. Wè si l pat avèk nèg chen yo nou tap dakò ansanm avè l. e pa politisyen li ye li se komisè li pa li lòt se komisè Roger ou konprann sèl li te di nou lap fon wont tout ansanm avè nou e paske e kwadèboukè li ye e nèg kwadèboukè nou ye bagay sa yo nou dil non negatif paske nou te vin pran seksyon ke l ansanm avèk nèg chen yo wè si l pat ansanm avèk nèg chen yo. Nou t ap kopere ansanm avè l. Kòm etandone nou te vin pran seksyon ke l ansanm avèk nèg chen yo, nou di nou pa dakò e dèske nou vin di l nou pa dakò a kounye a l tou kolabore a nèg chen yo. Chak vire tounen l ap frape Doudoun, frape Remi. Met nèg anndan cha, frape Doudoun, frape Remi. Fè cha, fè kouvèti pou nèg lè nèg yo met pye yo atè, lè bagay la twò cho pou yo, frape Doudoun, frape Remi. Lè m wè sa m di non, negatif, n ap met pye nou atè sou sòl kwadèmisyon an. Se sa k te rann kont m met pye nou atè sou sòl kwadèmisyon an. Mwen. Ok. 400 mawozo ede jèn deja? Hum? 400 mawozo ede jèn deja? Si l ede jèn? Wi. Oh! Ti jèn ki pa gen mwayen, swa pou al lekòl ou swa fè yon lòt bagay. Sa ka rive ou pa konnen, men pou byen di w ban m di w. Wè lamò, yon paran rive devan l li di l li bezwen tèl kòb pitit li pa gen, pitit li gen pwoblèm li bezwen voye l lekòl l ap ba li l. Gen moun ki sot konn sot jis delma vin jwenn lamò wi yo di yo gen pwoblèm pou kobe lekòl devanm mwen wèl ralel li bayol el konn fèl deja el te fèl devanm e mwen menm tou m pap baw manti mwen menm moun nan te mèt te gen pwoblèm antèman si yon moun mouri nan zòn lakay la li t vle fè antèman li. Sa ka rive li pa chwazi adrese ansanm avè m paske li gen dwa gen fanmi l ki ka ede l. One. Men depi li imedyatman li adrese l ansanm avè m, depi l fè, m pa m pap kite mò a fè 4 jou nan mòg non. One. Premye jou a li di m sa, dezyèm jou a m di l aranje l fè preparasyon rad antèman moun yo, twazyèm jou a m fè l m fè l fè veye, katriyèm jou a m fè l fè antèman an. Wap gade yon yon moun ki te gen yon moun ki te e bay anbadò a li di w sa pa pwoblèm li te gen moun moun li t mouri ki sa se yon nèg lan zòn nan ki rache dam lan a manchèt poutèt ki sa poutèt Li di dam pitit li mouri li di e dam nan k manje l bèt li mouri li di e dam nan k manje l lè l fin rache dam nan l mawon mawon l mawon an ni de ni twa byen rapid kote l al mawon an moun zòn nan mennen l ban mwen mennen yo mennen l ban mwen yo di m se misye k touye l. Men ou konnen ke gen defwa moun konn rayi moun. M pa kouri reyaji non. M chita, m di misye chita, m ba l bre, m ba l manje. M di misye, poukisa w tiye dam nan? Misye di, chèf mwen m pa p ba w manti, si w ap touye m touye m, si w ap kite m kite m. Manzè touye yon pitit pou mwen, el touye de kabrit pou mwen. M di, ou te wè lè l t ap fè sa? Li di non m pa wè menm alka ou ganba an di non pa reyaji konsa monchè gen yon chèf nan zòn nan kòm li fò sa wap vin pot chèf la plent chèf la vin devanl anpi l klasel anpi l pale ansanm avèw men ou paka kouri reyaji pou mete fè kout manchèt sou li m fè yo metel nan depo lè antèman ap fèt antèman fin chante yo met moun nan deyò m fè misye swiv antèman abiye misye fyèl swiv antèman misye fin swiv antèman an dam lan rantre nan twa pou de m fize misye pou twa men konsam ye. Ay zòn bò lakay mwen, mwen t chèf li sipoze gen prensip, si m pa fè moun pèp zòn nan abi, on lòt moun pa sipoze ap fè pèp zòn nan abi. Ok. Kòlèg banm di w, èske sa pako janm rive pou touye yon polisye avèk men pa w? Paske m raple m te wè yon ti videyo ki te pran entènèt la kote w te touye yon polisye. M pa vrèman konnen si se ou menm non, Men daprè vwa e daprè sam tande sou entènèt la yo di se ou menm ki te touye polisye a eske se vre? Fè yon ti pale nou de sa. Tande monchè e m pa touye polisye te gen yon enfòmatè komisè Roje misye lap bay baz la sèvis lap bay Roje sèvis lap bay baz la sèvis lap bay Roje sèvis Sepandan, lè m kanpe bò misye, m wè misye resevwa anpèl li deplase. M pa fè ni de ni twa, m fè demi tou, m kache dèyè yon bout mi kote misye ap pale a. M tande misye di, Komisè nèg yo chita la a! Nèg yo chita la a, yo chita e genyen k ap fimen bòz, genyen k al dòmi, genyen k ap bay. Oh m pa fè ni 2 ni 3 m sòti deyò an. Pandan m sòti deyò an m montre misye m la, misye pran tan l fèmen telefòn nan. M di misye ban m telefòn nan. M di misye, kòman w fè w ap bay komisè Woje kontwòl sou nou pandansetan nou menm nou pa regèt ba w de twa mil dola? A chak fwa misye bay komisè Woje kontwòl sou nou, komisè Woje debake, komisè Woje ba l mil goud antanke yon nèg k ap fè gratè. Kòm si José ba l mil goud. Sa mil goud ka fè pou yon nèg k ap ba w gratè pandansetan l ap riske vi l depi yo jwenn li y ap touye l? Lè l lè l lè l di men mil goud komisè Roger konn ba li Apre komisè Roger te vin ba l yon moto m pa konn si moto a e moto vòlè si e moto pa vòlè Apre misye di m li ka mennen m pran komisè Roger m ap fè ni de ni twa Misye nan bakòp mwen n al n al kontwole kay komisè Roger apre n tounen. Men eske ki eske madanm ou konnen tout sa wap mennen yo? Non monchè, yon fanm geto, yon fanm geto tankou ti fanm wap tchipe ansanm avè yo, yo ka konn sa wap mennen, men ou ta kite madanm ou a pitit ou konn sa wap mennen? E pa tout fanm kap asepte avè w non frè m. Men madanm ou pa Ayiti? Madanm mwen pa Ayiti, madanm mwen Ayiti. Epi ou di konsa li pa konn ki sa wap mennen? Madanm mwen Ayiti pitit mwen Ayiti yo pa li pa ret anba vant mwen menm. Men m panse ke rezo a la kanmenm li ka li ka li ka wè e lap tande paske bagay yo sou rezo a. Tande li wè lap tande se vre li wè li tande vrèman vre men lèm vini ok ou pa wèm vin a zam lakay mwen e ou pa wèm vin a yon pakèt nèg lakay mwen yo diw cheri m di ah cheri ou pa bezwen okipe w Nèg yo ap fè pawòl ou konnen bouch jounalis se konsa yo ye dèske yo wè ke m byen fre, m byen abiye yo pa ka gen kontwòl ki travay m ap fè yo jis fè l men ou pa konnen Mauri se moun lòtbò k ap okipe l se fanmi l kouzen l ras ou pa konnen e konsa m ye. Konprann? Ok, men pou m byen di w, raple w ke entèvyou sa a, li kapab tande l, men e lè ke li vin, e lè ke li ta rive tande entèvyou sa a? Donk swa ke li ta ba w tande l. Lè l arive, tande, lè l arive vin tande entèvyou sa a, li ta ba m tande l. M t ap di, cheri, s on jounalis ki te rele m, ke l t ap pale ansanm avè m. Konnya l te bezwen konnen si m bandi si m pa bandi m pa al ansanm avè l Men èske Manno pa janm ban konsèy swa pou kite sa w ap fè a? Non li pa ka ban m konsèy pou m kite sa m ap fè a l toujou di cheri ou di m ou pa lan anyen pridan pridan paske vye tounen m gade y ap site nou sou radyo sou rezo sosyo Ok banm di kòlèg eske jodi a la ou prè pou mouri? Yeah Mpap baw manti wè jodi a la Mprè poum mouri pou peyim. Non pa di pou peyi a paske e sa kap pase nan peyi a ki koz majorite ayisyen pa kapab viv byen ou se youn nan moun ki kontribiye. Sa fèm se youn nan moun ki kontribiye paske mgen zam nan menm Ale. Men zam banm lan pa fè moun abi non. Non, ou ka toujou di ke li pa fè moun abi. Men pa kont li ka fè moun abi ke ou pa konnen. Men alèt m genyen l nan menm. Ah ok, m pa kont sa w di a. Pou zafè moun abi ke m pa konnen. Ou konnen ke l fè moun abi. Hein. Ou konnen paske. Kouman l fè moun abi? Bon m di w byen. Admeton ke ou ta pran yon moun ou kidnape l. Lè ke ou mande moun nan de twa kat, de twa kat, de twa kat san mil dola, epi moun sa pa gen mwayen pou l ba ou, epi moun sa ap soufri nan men ou, èske sa se pa yon abi ke li ye? Pa fè sa monchè, m pa p janm sòti m al pran yon moun bagay m fè sa monchè. Depi ou wè m pran yon moun, ou mèt konnen moun sa ka ban mwen l. Sa pa ko janm rive ou kidnape yon moun, ki, kòb ou mande a l pa ka ba ou l? Non, sa ka rive, Gen dwa gen yon ti alye ki pou yon moun li ban mwen l kenbe pou li paske li pa vle pou lapolis vin pran l nan men l. Lè moun sa rive devan m, m gen dwa rele l m di a moun sa pa an mezi mwayen ekonomi pou l ka jere w sa pou l ba ou a voye l ale. Mwen gen dwa di non nèg li te sòti lan lari fòl fè yon ti bagay tou piti lan men moun nan aprè poul voye moun nan ale e konsa men gwo koz api la fini tou lèm met pyem sou yon sòl mfè yon bagay bagay la paka pran 2 jou ni 3 jou ayy mkonn sam pran mwen menm Ok. An tou ka kòlèg, e, deja, m ap di w mèsi, men avan ke ou ale, mwen ta renmen ou di peyi a kèlke, di peyi a, di peyi a sa ki sou kè w. Paske, peyi a bezwen yon chans pou li fonksyone byen, sitou pou Kwadèboukè. Li bezwen yon chans pou li fonksyone byen, pou ti machann yo pran lari alèz, pou elèv yo al lekòl, pou kidnaping nan sispann. M konnen ke se pa sèlman ou menm ki koz nan sa kap fèt la nou se youn nan moun ki kontribiye ladanl menm kòm nou ta vin ta vin pale avèk peyi a menm. M pa kont ou dim se youn nan moun ki kontribiye ladanl non paske m gen zam lan menm tou men fò w pa rann kont leta peyi a kontribiye ladanl tou paske ki an fè lòt zam yo dèfwa yo konn bèbè pam lan li menm Sa vle di e pa zam li ye? Ok sak fè Koman fè sak ou fè pa ka zam pou fèl la pa bèbè jwenn tou? bebe? A kisa w vle pou yo fèl bèbè menm a la fen? A kisa w vle pou yo fè sa? Lè nèg yo sot nan lari yal chache sa yal chache e pa lajan yal chache? Wi yal A chache lajan lajan. pou fèl bèbè? Enben Men bon m menm diw jan grenn yo fè bagay. lòt yo yo bèbè a lajan fò fanm lan ka bèbè a lajan? Men bon m diw grenn bagay eske leta leta dwe w yon kòb? Oswa se yon kontra li ye chak mwa pou leta ba w kòb la? Leta dwe m yon kòb sak fèl dwe m yon kòb sil te mete biznis nan peyi a, vin mete travay lan peyi a pou ti jèn te ka ede tèt yo, madanm yo, pitit yo, li pa gen okenn ti jèn ki tap anvi manyen zam. Paske nèg la wè li ka gen de twa mil dola lan men l lè li fin travay pou l ka tchuip lè gen yon pwogram yon kote li abiye l li met rad sou li l al lan pwogram lan. Ok, banm diw youn bagay. Ann pran yon senp egzanp. M se yon jèn, m se moun Kwadèboukè. Men mwen te mwen arive kite Kwadèboukè, mwen al nan yon lòt peyi. M vin gen ti mwayen. Èske w panse m ap janm al pran chans, al envesti Kwadèboukè pou m fè biznis, swa mete yon antrepriz pou m bay jèn travay? Jan m wè Kwadèboukè ap fonksyone la. Paske jan w wè l ap fonksyone a, men Kwadèboukè pa t konsa. Enben se sa map di w, donk pap janm gen yon moun nan bal envesti vrèman poul fè biznis Ayiti pou lòt moun travay. Li ka fèl monchè. Menm jan yo fè. Tande, tande granmoun, tande. Eske w pa konn rete ou tande lòt zòn ki gen baz yo poze fwèt? Wi yo poze fwèt. Ebyen lè yo poze e pa lajan k bay? Men m pa, bon m di w byen, m ka konprann lè yo poze se lajan ki bay, men raple w, leta pa gen yon kontra ansanm avè w pou l ba w kòb. Si tout fwa ke pa gen travay nan peyi a, se paske peyi a ap mal fonksyone. Paske w ap gade tout ti jèn, tout moun, yo vin fè biznis Sendomeng, lòt peyi, yo pa fè l Ayiti. Paske yo met nan tèt yo, si ou konnen yo gen mwayen, w ap vin kidnape yo, w ap pran kòb la nan men yo. Men olye de sa, yo al envesti yon lòt kote, men si pa t gen kidnaping. Tande, ki sa fè yon nèg gen dwa kidnape yon moun ki gen kòb? Kounye a ou pral di se paske l pa sèvi, men raple w moun nan pa dwe w. Moun nan pa dwe w, men si w gen lajan, fò w ka kreye yon bagay, kreye yon bagay pou bagay sa li menm, pou w ka jwenn de twa ti jèn ki vin rantre ladan l ki bagay. Imajine w ap gade Nèg yo desann kafou marasa yo tire chofè mouton yo boule yo ki imaj ou mete devan lòt yo la se pa yon sèl yo fè sa se plizyè ki imaj ou mete devan lòt yo. Men lè wap pale de nèg ki nèg. Nèg blende yo nèg ki nan blende krèm yo. Men eske se lapolis yo ye oswa bandi? Oh bandi bandi lapolis wi lapolis ki anndan blende a wi lapolis li pat gèt te gen antre bandi a bandi non pou yo ta met bandi nan cha se lapolis menm kap fè patwouj Ok men moun yo touye yo eske se pa toutè baz 400 mawozo oswa ti sòlda ki nan baz 400 mawozo? An pou w ta touye nenpòt 7 moun, 7 nèg, plis ke 7 chofè moto avèk tout moto ou boule yo. Sa vle di 400 mawozo tou gen plis tout tout tout e e antèn sa yo atè a. A pou ta fini tou 400 mawozo ta enbesil tou ta beze ba antèn e chofè moto pou ba antèn. Yo lè yo di nou 400 mawozo a baz nou pa mawozo vre non frèm. Men m pa konnen se non an. Si tout fwa ke m ta kwaze avè w e konsa m tap rele l. Bon men mawozo nou ye e nou menm ki bay non an. Kòlèg banm di w byen, eske ou asepte pou yo ap rele w chèf gang kòlèg? Aa m asepte l. Sa fè m asepte l, m asepte l. Peyi map viv la ki fè m asepte l. Si peyi a te gen travay pou ti jèn te travay m pa ta asepte l. Men lè wap m pa banm di w byen lè wap pale de travay bro sa vle di travay la fòk se yon moun ki gen mwayen ki pou mete l men moun ki gen mwayen yo pap janm al pran chans al ayiti al envesti ayiti premye pa se ou k pou fèl sispann avèk kidnaping nan ebyen bòy sa yo fè bòy yo kite peyi yo yo bay vag yo kite yo kite peyi a yo al viv lòt kote. Ebyen, yo ki deja konnen si yo, ou konn sa k bèl la, si yo vin la jodia la, yo jere baz 400 mawozo, lòt mwa baz 400 mawozo pa vle retounen ankò. E si l tounen yo pa ba li, la li gentan bon pou mouri, li gentan bon pou kidnape. Lè sa li oblije kite zòn nan, men si nou sispann avèk kidnaping nan, zòn ap fonksyone byen pwòp, ap gen biznis, lekòl ap ouvè, tout bagay ap ok men. E pou byen di w pa kont, E pandan wap pale avèm nan la wap fè ti entèvyou sa, map tou pwofite fè w konnen ke mwen mande pou moun ki rete sou do mòn Ebenezè yo retounen lakay yo. Pou sa ki ki pa vle retounen lakay yo, pase e pa tout moun ki ka jere tansyon kout bal maten, midi e swa, Je de jan bagay yo vin dejenere la e yap yap chwa yap chache gen yon gadyen pou yo ka mete veye lakou a pou yo paske m aprann ke gen plizyè lakou ki kase lan lin bò Ebenezer a ok. Men kounya la lè moun sa yo lè moun sa yo tounen lakay yo eske moun sa yo pap viktim de sa kap pase anba a swa lè gen echanj tir avèk lapolis oswa kidnaping lòt bagay? Non, te m di w e lè m di retounen lakay li e pa pou jan de bagay sa yo paske mwen menm pou m byen di w Zòn Ebeneza e sou bò m lan l ye. E menm lè zòn Ebeneza pa t sou bò lin mwen an, e li pa sou lòt bò a, moun yo pa ta. Tande, tande, tande, tande. M pa bezwen pase plizyè chimen avè w. Moun Kwadèboukè pa va, pa ka viktim nan, nan afè kidnapin sou konsyans mwen paske sim nan kwadèboukè moun kwadèboukè paka viktim se mwen k pou ba yo sekirite paka rive yon lòt moun lòt zòn m gen dwa bay mwen pou byen diw mwen menm m pa itilize bay kidnaping m ka detounen de twa kamyon la m fini. Men kòmsi lèw pran kamyon sa yo kisa w fè avè yo menm? Eske ou ede moun nan zòn nan avèl oswa ou kenbel pou kont ou? Oh! Ti kamyon e machandiz li gen ladann map bay moun ki pa genyen, men si kamyon an e lòt bagay li genyen m negosye avèk mèt kamyon an pou l vin pran machandiz li ak tout kamyon l, Ok. Men, dènyèman la te gen yon gwo gè antre ou menm avèk Lanmò San Jou. Se te pou ki sa? M kwè nou te goumen, te gen zam rale. Non. Se swa jamè dan ma vi. Men m kwè te gen tire. Lanmò San Jou s on, Lanmò San Jou s on chèf li ye, s on wa li ye. Konprann? E lè fini tou, menm lè Lanmò San Jou pa t, pa t nan 400 Mawozo, l te nan yon lòt baz, A lèt de son wa l ye, son chèf li ye, m pa ta ka janm rale zam sou li. Kòman pou m ta fè rale zam sou Lamò san jou pou m tire sou Lamò san jou? E ki sa m ye? M se 400 mawozo. Sa ka rive m pa reyaji menm jan a nèg yo. Konprann? E vwala. Se la nou kanpe ansanm avèk videyo pou jodi an. Mèsi dèske ou te gade videyo a jiskalafen. E pa bliye abòne ansanm avèk chanèl la si w potko fè sa. e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi, nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!